Shelson Sanon yon dosye ki brile aktyalite a anpil moun ap chèche konnen kisal ye kilès Shelson ye ki akwentansi ak Joseph Lambert, Redo Zeni ou ankò rnddh anlokirans Pierre Esperance jodi a verite yo pran lari Byenvini bonjou bonswa tout moun yon moman pou m prezante n dènye enfòmasyon yo jodi a n ankò n konekte sou chanèl enfòmasyon an Nou se pi gwo rezo a Sofia TV 83 rete la poko debranche chèche chèz ou pawòl pral pale koze yo anpil avèk anpil kè kase amèrtim anpil moun te chita devan radyo yo pou tande deklarasyon Shelson Sanon jodia ki pase 10 zan nan prizon aprè Edo Zeni fin akize Joseph Lambert nan pwoblèm ameriken FBI anpil antite sitou anketè lafrans yo te vin nan penitansye nasyonal kote l pase 10 zan vin tande l pa rapò ak plizyè akizasyon RDDH mete sou do l jan l fè konnen an te men l tout longè nan sitiyasyon sa afen pou l te kab rive kwense Joseph Lambert ou ankò Edo Zeni. Yon dosye ki vrèman bay kè kase, yon dosye pèsòn moun poko kab konprann, Jodi a, nan ekstrè sa, li t ap deklare tout detay yo ak Theriel Thelus, Pou lenstan, m ap envite zanmi fanatik Sofia TV 83 yo, yon fwa, dekouvri yon premye tranch nan deklarasyon Shelson Sanon, apre fin pase dizan nan prizon, deside bay laverite swit ak tout sa k pase yo. Ou pral sezi tande koze, men kite m di nou tou, si ou poko fè sa, abòne ansanm avè n. Nou kòmanse nan premye tranch Dosye sa e nou gen poun vini ak dezyèm pati a kote Shelson Sanon pat kache epi pale ak tout san fwa l konsènan 10 an l pase nan prizon an, ki jwèt Pierre Esperance, RDDH, Marie Rosy Ducéna ak lòt ekip yo te fè epi mannigase jete l nan yon prizon etènèl e jodi a li deyò e lap temwanye nan mikwo laprès. Map kontan poum prezante n tout dènye enfòmasyon yo rete la pa deplase, nouvèl la se pou kounya. Aprè dizan anviwon danprizonnman, liberasyon jenn gason sa ki se Shelson Sanon e lòt imaj la se Pierre Esperance ke n konnen deja du rnddh. Dosye sa se pa yon dosye piti. Son gwo dosye l ye e sa t fè anpil jounalis te pè dosye a, avoka te pè l, jij te, tout moun te yon ti kras pè paske son dosye ki te vini m kwè se an 2013 kote ke jenn gason sa selon yon done ke rnddh te prezante Se kòm kwa misye ta vin prezante nan rnddh epi li fè des akizasyon, li fè yon pakèt deklarasyon e l siyen, e se nan lide pou l pwoteje tèt li pandan l ap denonse yon seri de moun, e pami moun ke l te denonse yo, gen ladan yo Joseph Lambert pa egzanp, e Drozeni, msye ke tout moun Sidès la branche, y ap tande, enben, Dosye sa pral fè misye pase 10 zan dèyè prizon. Gen anviwon 2 zan de sla, m te resevwa yon apèl telefonik ki soti Dayiti. An règle jeneral, m pa souvan pran apèl ke m pa konnen. Donk si yon moun bezwen m, m tou di sa piblikman, si w bezwen m ekri m pito. Donk si e rele w ap rele m, m pa abitye avè w, m pa pran apèl la fasil. Men si w ekri m, Lè w ekri m di m ou se entèl, ou ta renmen pale de tèl bagay. Ok, m ap reponn ou san pwoblèm. Enben, lè moun nan ensiste, m pa janm reponn. Apre sa, moun nan ekri m, li di, Tanpri TT, sove m. Mwen se yon pwòch Shelson Sanon, m vle w tande m. E lè m tande moun nan, efektivman, li pral esplike m yon seri de bagay. Apre sa l pral di m men nan ki kondisyon Shelson ye nan prizon, li pral voye dè zimaj pou mwen, lè sa m kwè misye te kwadèboukè. Se t on sitiyasyon vrèman kawotik. E pi lè m pran dosye an, m gade, mwen analize l, depi lè m tande non Shelson nan m pè paske Se pa m te konnen dosye sa a, selon sa te di nan rnddh, donk se pa t yon ti bagay piti li ye, m di a m pa pote bourik men mwen eseye mennen ankèt anviwon 2 zan dankèt, mwen ale nan Sidès, m tcheke. M ale menm kote misye te lekòl, li t ap etidye zafè bagay sekirite vip an Repiblik Dominikèn. Mwen voye pwòch mwen al tcheke pou m tcheke sou misye. Epi tout temwayay m jwenn de misye yo se pa sa yo di nan rapò yo. Paske gen bagay ki di misye te patisipe nan bagay touye moun etc. Misye konn ap pote dwòg pou yon seri de gwo nèg politik. Epi m vin mennen ankèt mwen, m wè e pa sa. M kontinye ak ankèt mwen, menm m kontakte yon zanmi menm onivo Etazini ki ban m de detay sou ki konn dosye an, ki menm eksplike m ke FBI, DEA tande misye pli de 22 fwa deja pandan l nan prizon. E pi, m di bon, si yo tande yon misye pandan 22 fwa, ki sa yo repwoche l? FBI di yo pa gen anyen kont misye. Dayè, lè m al mennen envestigasyon, majorite moun nan epòk misye ap te nan prizon pou zafè dwòg, Etazini pa kite yo an Ayiti, li pati avè yo. Se a partir de ce moment m pral rann mwen kont ke misye son nèg ta sanble t pran nan pyèj ke l pa konnen, men malgre tou mwen pèsonèlman, telefòn mwen la a, mwen ekri Pierre Espérance e m kapab li mesaj ke m te ekri Pierre pèsonèlman lòske dosye a li te parèt un pti peu konplike e m pa t vle kòmsi paske m pa yon nèg kòmsi t renmen detwi pèsòn. On nèg gen dwa di sa w vle, men m fè travay mwen de manyè pwofesyonèl. M pa gen kòmsi dan entansyon mwen pou m detwi on moun paske li pa zanmi m oubyen paske l se entèl oubyen paske m ap fè on djòb politik. M pa gen tanperaman sa. Mwen ekri Pierre e pa lontan non, 22 zout 2022 paske dosye a lè m vin kòmanse jwenn twòp detay sou li, Mwen ekri Pierre avan sa pou m te eksplike l dosye an kisa l ye. Mwen ekri misye avan, mwen ekri l 31 jiyè 2022. Ou pral antre nan prizon, ou pase anviwon 10 lane fèmen nan prizon, ou te gen yon pakèt akizasyon sou do w. Premyè kestyon. Ki kote bagay sa sòti ki pral mennen w nan rnddh? Kòman w te fè rankontre avèk rnddh an patikilye Pierre Espérance? Mèsi. Avan m reponn kesyon an, m ap represize pou ou ke mwen ankò manm Pitit Desalin paske mwen poko janm enfòme ke yo retire m nan Pitit Desalin ni mwen m poko janm demisyone. Donk lide a poko janm vin la. M prale dirèkteman nan kesyon an kounye a. Nan lè ke mwen menm mwen pral fè fas avèk Pierre Espérance, mwen pat responsab sekirite Moïse Jean Charles ankò. Mwen te prefere responsab pati a nan Sidès. Donk, pandan mwen nan machin ansanm avèk Moïse Jean Charles, senatè a, a lepòk, telefòn mwen sone. Se yon nimewo ki se 37 76 21 01 ki te rele m. Mwen di alo, epi se kiyès silvouplè? Moun nan di mwen, èske m ka pale avèk Shelson Sanon? Mwen di, se kiyès ki vle pale avèk Shelson silvouplè? Li di mwen, se Pierre Esperance, direktè egzekitif rnddh. M di, pa gen pwoblèm, nou ka pale wi, se Shelson. Li di l, Monchè, m pap kapab rete nan telefòn ansanm avèk ou. W ap jwenn ansanm avèk mwen nan biwo m rue Rivière. Mwen pa sonje nimewo a. Li te ban m nimewo a. Fè sa rapid. Se bagay ki gen pou wè avèk sekirite w. Pa pran tan pou sa. Ki nimewo di te rele w? 37 76 21 01. Efektivman, se nimewo Pierre Espérance. 37 76 21 01. Ou mèt vanse. Wè. Epi, li di mwen, si m te gen, si w te gen 3 Jakmèl, poko, m pa pran chans antre Jakmèl toutotan ke w poko rankontre avè m. Se ekstrèman enpòtan sa m di w la a. Sa se konsa Pyè Esperans pale avè m. Epi, mwen menm ki konnen ke m gen yon chèf, mwen avèk li, m ap fè politik, e mwen pa t deside rankontre Pyè san ke m pa t pale avèk chè, avèk bòs mwen, ke m te nan yon machin ansanm. Epi, nou di, chèf, Se Pierre Esperance wi ki apèn rele m la. Li mande m yon rankont nan RMEDH pou di m si m te se bagay ki gen pou wè avèk sekirite m. Epi Senatè Moïse di m, mwen pa konn misye kòm yon move moun non, si l mande w yon rankont, ou ka rankontre avè l. Alo la? Hum-hum. Sa vle di, sa vle di ke Moy te okouran ou pral rankontre ak Pierre Esperance du rnddh? Wi, mwen rete okouran. E pi, nou te gen pou nou te antre nan nò, kap ayisyen, pou nou te ale milo. Mwen ale o kap ayisyen, milo, avèk mòy, nou pase anviwon 4 jou. Aprè nou antre pòwoprens. Lè mwen antre pòwoprens kounya, mwen rele pyè, mwen di pyè, mwen te nan nò, kounya mwen nan vil la, kilè m ka rankontre avèw? Li di m vini demen. M ap presize pou ou apèl sa a mwen te resevwa l 14 jen 14 jen 2013. Mwen rankontre ansanm avèk Pierre 19 jen 2013. Mwen anlè? Ou la, ou la, ou la, n ap suiv ou atantivman. Ok. Epi, epi lè mwen rive, mwen rankontre avèk li 19 jen, lè mwen rive nan biwo misye, misye di m konsa ke Eske se ou menm ki Shelton nan vrèman? Mwen di wi. Li di m, Monchè, sa w ap sèvi a, ou mèt sèvi l fò. Kè m gate. Li di mwen, Eske te gen yon jij de pè ki rele Nader Désir ki te arete w lakay bèlmè ou a uit è trant nan aswè? Kè m fè kow li kase. Poukisa? Paske se tankou yon moun ki al lakay yon ougan ki ap di w tout sa k ap pase anndan w. Paske li pa ban m okenn manti nan sa ke l ap di m yo. Vrèman vre, jij depè Nader Désir te pwosede arestasyon m nan menm nan an mwad me, an mwad me 2013, jan Pierre Espérance esplike m li an, Epi, li di m, Monchè, jou sa a, se se Bondye ki fè w pa mouri, ou te sipoze mouri depi jou arestasyon w lan. Men, kòm bagay la li pa t fèt an sekrè, se rezon sa ki fè ke ou pa t mouri. Donk, mwen menm, mwen touche de bagay sa a, mwen enfòme de bagay sa a. Etanke defansè dwa moun, mwen twouve ke li inakseptab pou yon moun pa kapab egzèse egzèse volonte li libreman. Mwen di mèsi anpil Mesye Pierre. La mwen santi mwen rankontre avèk yon defansè, avèk yon pwotektè e sitou m pa t janm konn tande anyen mal de Mesye Pierre Espérance. Mwen santi pou mwen menm si ta mande m èske gen yon Jezi sou latè m ap di wi alepòk. Li di m monchè mwen vle ede w wi, mwen pa konn si ou menm ou vle ede tèt ou. Mwen di, O, Mesye Pierre, kòman sa? Li di m, Monchè, gen yon plan dasasina ki prepare pou ou nan Sidès, e se de moun toupwisan, ki se mèt de, ki se mèt vil la, ki se mèt depatman an, ki prepare l pou ou. Mwen di, Se kiyès, silvouplè? Li di m, Plan dasasina sa a li prepare pa Senatè Joseph Lambert, ki te alepòk Konseye Prezidan Martelly. Epitou te gen Senatè Edo Zeni ki te Senatè an fonksyon. Li di m se 2 moun sa yo ki prepare plan dasasina sa pou mwen. Mwen di, èske ou pa konn poukisa Mesye Pierre? Paske m pa gen pwoblèm avèk moun sa yo non. Mwen se vwazen Senatè Edo. Fanmi m ap travay lakay li. M pa konnen pou ki rezon. Li di mwen, selon Lambert e Edo Rémy, mwen pa res, mwen pa gen respè pou yo menm ki te, ki se mèt vil la. Mwen pran Moïse Jean Charles m ap remèt li deza. Men li p ap pran sa nan men m. Epi, lè li di m sa, mwen raple m ke jij depè ki te arete m nan, chèf, chèf dakizasyon ke l te ban mwen vrèman, m ap, li te di m m ap mache fè yon pakèt ti komite politik pou Moïse nan vil la. Èske n pa konn vil la se vil lanmè? Jij la te di w sa? Se te, sa se te jij depè ki te arete m lan ki te di m sa. Se te pou sa l te arete m, paske l te di m m ap mache fè dezòd nan vil la. Mwen genlè pa konn vil la se vil lanmè ke l ye. M ap livre Moyiz Jan Chal di l lan. Donk, se te sou baz sa yo ta arete m. Epi tou, rapid komisè gouvènman an entèveni. An, sa di, talè, talè, jij la ta arete w paske w t ap fè politik nan vil la pou Jan Chal Moyiz? Pou Jan Chal Moyiz. Misye di vil sa se vil Lanbè li, yo pa ka vin pote boure sou li. Wè, vil la se vil Lanbè. Wè ka Lanbè a san gwo koze. Epi tou, komisè gouvènman an, misye jwenn telefòn mwen, li jwenn telefòn mwen sou mwen lè l arete m nan. Li wè m apèn sot pale ansanm avèk komisè gouvènman an, li itilize pwòp telefòn m rele komisè, rele komisè a, li di komisè a sa. Moun ki te komisè gouvènman an alepòk, se te defen Feo Antwàn. Li pa, li pase lòd, li di, li di si misye vyole lalwa w ap arete l, ou pa oblije rele m enfòme m de sa. Ou arete yon nèg k ap fè dezòd. Komisè a mande misye kisa misye fè. Li di o map mache fè yon pakèt ti reyinyon politik pou Moïse Jean-Charles nan vil la, èske m pa konn vil la e vil lan bèl? Li komisè gouvènman wi. O! Se konsa, Nader Désir, misye aktyèlman la nan CSPJ. An! Se Nader Désir sa yo ap denonse nan CSPJ an? Wè, Nader Désir misye aktyèlman ap deside ki moun ki pou nan bak. Sa a, ou konprann? Oke, ann vanse. Epitou, Mwen pa pral menm bay detay sou misye. Nan, nan, pa enpòtan. Se e de siw la ki enpòtan pou peyi a konnen. Kounye a, sa vle di ke lè w rive Pierre gentan ba w istwa sa, ou wè se yon nèg ki konnen w. Se yon nèg ki konnen m e ki gen enfòmasyon ki pap voye monte. Tèt chaje. Dosye arestasyon Nadège Désiré ke l ban mwen an, mwen pran l, mwen, sa pral rann ke m pran tout rès bagay pou levanjil. E sitou, Pierre te gen yon bon pase, Mwen pa t konn sitwayen an. Mwen te konn tande l sou radyo ak televizyon. Mwen pa t konn tande anyen negatif de Mesye Pyè Esperans. Mwen pa t gen enterè pou m te pè misye. Tout moun te konnen s on moun ki t ap pwoteje moun. Donk mwen pran nan tout sa l di m. Kounye a, lè w rive ou rankontre ak Pyè, kisa Lèl fin diw sa epi kòman sa pral pase pou jounen sa sa di se premyè rankont la donk pou premyè rankont lan premyè deklarasyon sa fèt kòman ki kontinite yo. Bon Pierre Esperance dim konsa ke monchè dosye sa se kòmsi ke li mete vil an danje pou li sove m. Ok, Shelson, avan reponn, avan reponn sa m di w lan, eske Shelson son nèg k ap pale ak tout am e konsyans li, ki p ap fabrike pawòl, ki p ap voye monte, k ap jis rapòte fè yo jan yo te pase a? Mesye Pelis, m ap pale avè w el di mesye m kite tout politisyen pa pran kontak a politisyen epi nou di l dakò pa gen pwoblèm se nan enterè m wi mesye Pierre m oblije tande sa w ap di m la epi li di m ba l telefòn mwen yon iPhone 4 mwen te apèn gen l mwen ba li l li ban mwen yon lòt telefòn natcom tou nèf, yon bwat ak tout yon sinnatcom sou li, li di m sèlman avèk li, avèk mari yo Lèn Jil ki gen dwa pran kontak an atandan ke m kite peyi a. Paske li di m l ap mete m nan yon kote, yon andwa sekirize. Talè, talè, talè. Ou te gen yon iPhone nan men w tou nèf, Pierre Espérance pran iPhone nan epi l ba w yon lòt telefòn natcom Se yon fason pou ke moun ki pa gen kontak ou, se sèlman li avèk Marie Yolène ki kapab kontakte ou? Wi. Oh, ann vanse. E pi, e pi mwen di Mesye Pierre, menm ke m pa p ka di madanm mwen anyen, men èske m pa p kapab rive lakay mwen pou mwen mete li okouran ke mwen, ke mwen an misyon? Paske l konnen m konn an misyon, m konn fè semèn deyò. Mwen konn abitye pati a Moïse, m fè yon semèn deyò. Mwen di, m bon, m di madanm mwen m an misyon. Epi, mwen ale, mwen monte lakay mwen, lè sa a mwen rete Montaynwa, m ale lakay mwen Montaynwa, epi mwen di madanm mwen m pa la, mwen pran yon ti malèt, mwen mete rad ladan li, mwen soti. Epi, de jou, mwen rankontre ansanm avèk li, ki se 21 jen 2013. Mesye Pè Esperans mande mwen, èske m gen, depi le 19 lan, Li te mande m ki pyès ke m gen avèk mwen la. Mwen di li mwen genyen 2 pyès avèk mwen ki se pèmi de kondwi m avèk kat didantifikasyon nasyonal mwen. Li di m prete l yo. Mwen ba li yo. Li fè fotokopi yo paske l tou genyen machin fotokopi nan biwo l. Li fè fotokopi yo, li remèt mwen yo tousuit. Lè m te vin re-rankontre avèk li 21 jen, Li menm, li menm an pèsòn, li al depoze m nan Belle Lune Hotel Petyonvil, sou tèt Mònè Vil. Donk, lè mwen rive, li di mwen, èske m gen kòb pou m peye otèl la? Se nan otèl sa l ap mete m pou m tann azil politik ke l ap prepare pou mwen paske m p ap ka rete nan peyi a. Mwen te genyen 25 dola ameriken avèk sèlman 1000 goud. Mwen di l a mwen gen yon ti kòb wi m pa kwè l ap kapab peye otèl la. Li foure men lan li antre nan machin li, li rale yon anvlòp, li ban m 400 dola ameriken l di m peye otèl la. Mwen peye 10 jou a 40 dola. Mwen pase ant 3 a 4 jou, li voye chofè l Mwen pa konn, mwen pa gen idantite chofè a. Li voye chofè li vin chèche m nan otèl la. Epi aprè chofè a vin chèche m, li mennen m bay misye nan rnddh. Anviwon ant 3 a 4 jou ke m te genyen nan otèl la. Lè mwen rive, mwen jwenn yon pakèt blan ki te kapab nan chif anviwon ant 12 a 13 blan konsa, etranje, fi kou gason, e ki pale divès lang. Nou kapab di twa lang ke li te idantifye ke yo te pale, ki se fransè, espanyòl e anglè. Li vin fè vit, fè vit, fè vit, se ou menm ke blan sa yo ap tann, se dosye w la y ap tann nan men m, se siyati w sèlman ki manke yo. Azil ou a prè. Rete. epi Oh kidonk non non non non sa vle di Pierre Esperance misye bay azil an Ayiti depi Ayiti li bay azil? Bon mwen pa konnen li di m ke li abitye pwoteje moun ki an difikilte konsa epi l o okouran ke moun an difikilte ke li toujou ede yo se nan objektif sa ke li te fè kontak avè m. Wi kounye a lè w rive w wè blan blan blan fè kenken epi l di w prese vit pou w siyen se sa? Bon mesye mesye Theriel mwen pa mwen pat janm panse ke dokiman an gen anyen dwòl ladann epi tou li pale m de azil mwen menm mwen kwè se vre epi tou mwen santi m te kapab si m te ka pran lanmè a sou fo vant mwen pou m te kouri pou lanbè avèk edo mwen tap fè l paske misye di m nèg yo ap asasine m paske map livre vil lan bay Moïse Jean Charles e gen yon jij de pè se pa yon senp se pa yon ti vagabon yon jij de pè arete m pou sa deja. Yon jije fè arete m paske mwen rantre Moïse Jean Charles nan Sud-Est. Mwen oblije pran Pierre Espérance o serye. Epi mwen menm mwen pran dokiman m poze siyati m sou li. Li remèt mwen bay Marie Helène Gilles, li di l konsa, m ap bay yon lòt siyati devan yon lòt moun avan l remèt blan yo dosye a. epi yo fon ti desann akote rnddh la avèm nou monton eskalye mwen pa menm raplem si m te wè yon pannkat oubyen yon ansèy pou m ta wè si l te gen yon biwo notè. Mwen chita devan yo parèt devan yon mesye avèk mwen li di m ke li prezante mesye an epi mesye a di m se Shelson mwen di wi. Se ou menm kèreksyon an sa ap ede a? Mwen di wi. Kite men siyen sa pou mwen non. Rete. Mwen resiyen l menm jan ankò. M pa chèche konnen ki sa l te gen ni kòm suit ni anyen m mèke poze siyati. Mwen gen yon grenn bagay nan tèt mwen, m ap fè vit pou m kite peyi a. Anyen ankò. Paske se te sa ke li te pwomèt mwen, se sa ke li te di m. M poze siyati m de fwa. E m pa an mezi tou pou m di w si se menm si si se menm dokiman m siyen e si se yon lòt. Mwen retounen. An retounan m soti kote notè a, mwen jwenn komisè gouvènman mèt Lucmane Delille nan biwo misye. Epi li prezante m komisè gouvènman. Pou lapremyè fwa ke m ta pral fè fas avèk komisè gouvènman an, pandansetan m te konn tande l sou radyo avèk nan televizyon. Li te komisè gouvènman an fonksyon. Li prezante m komisè gouvènman an, li di m komisè a ap fon ti pale avè m. Komisè a di m, Shelson Sanon? Mwen di wi. Li di, Ou sou se ou menm? Mwen di wi. Li di, Nèg Jakmèl ou ye? Mwen di wi. Li di, Nèg sidès sa yo vakabon vre mesye. Nèg yo mechan. Sa k pase? Komisè a fenk poze m kèk ti kesyon pou l sèlman wè èske se mwen, men li pa al nan nannan koze avè m. Si l al nan nannan dosye a avè m, m t ap gentan di kote m gad. Si pou m pete koken, m t ap gentan pete koken. Men li menm m pa kwè l te nan konplo a paske li sèlman wè sa k ladan l yo grav. li pran yo pou levanjil tou li gentan di ke nèg sidès yo mechan vre nèg yo vagabon vre talè ann rete la talè talè chèlson chèlson talè ou vle di ke pou moun kap tande w la a tout dokiman w siyen yo se pa deklarasyon ke w fè bay rnddh se de pa dokiman ki fèt deja ou sèlman yo mande w pou vin siyen jamè o gran jamè jamè Jamè o gran jamè. Non, jamè vle di kisa? Jamè o gran jamè pou kisa? Jamè ke m pa t janm fè kontak avèk Pyè Esperans mwen pa t konnen l. Jamè ke m pa t janm al fè yon denonsyasyon lakay Pyè Esperans. E tou, mwen menm, m konn anpil moun ki vann karaktè yo, ki mete nan tèt yo ke sèl moun ki plis pase yo paske Tout moun kap di oh ou te fè deklarasyon non ou pat fè ankenn deklarasyon pa gen ankenn vwa vre ou te pale kòmsi bagay kòmsi ou te deklare yon bagay ou te denonse ankenn moun pat gen bagay konsa. Mwen pwal konnen kem fè deklarasyon pandanm nan prizon pandanm te detache nasyonal. Tande koze ok ann vanse sa vle di ke ou fin siyen. Paske menm jij ki aretem menm jij ki aretem nan pat janm tandem. Nap vin sou sa kounya ou fin siyen dokiman Komisè gouvènman Lucmane Delille misye pral wè dokiman l gentan gen dokiman nan men l li li l kounya lè w kwaze ak komisè a kounya lè w vin wè komisè a kisa misye di l menm. Lè m wè komisè a li mande m èske se Shelson Sanon mwen di wi li di nèg Jakmèl ou ye mwen di wi li di si se ou menm mwen di wi li di ok ki moun misye ye. Sa se sa li di Pierre. Epi, li di, Nèg Sidès sa yo vagabon vre, mesye. Nèg yo mechan. Epi li pat ret pale avè m ankò. Si komisè a te pale m, li te poze m kesyon de krim, m t ap gentan sou men m, m t ap jete m. Ooh sa di komisè komisè Delil misye tèlman wè sa k nan dokiman yo grav li sèlman di nèg yo mechan men l pa di w sa k nan dokiman an. Li pa di sa k ladan l okontrè li te menm di fòk yo kreye yon mwayen pou yo pwoteje l. Men kòman w fè si yon dokiman w pa li l patwon? Konsè mwen mwen di w premye rezon k fè mwen pa li mwen pa t mwen pa t prete atansyon pou m te li dokiman sa a Se te paske Pierre Espérance mwen pran tout sa l di m pou levanjil, premye sa l di se verite. Li mande m èske jij de pè Nader Désir pa t al arete m lakay bèlmè m a 8 è 30 nan aswè. M pa kwè okenn manti ladan. Se pa t menm a 8 è 31 ni 8 è 29 ke Nader Désir te arete m. Pou ki rezon l te arete m paske l di m t ap livre vil la bay Joseph Lòt bay Moïse Jean Charles. Èske m pa konnen se vil Lanbè? Ebyen Pierre Espérance repete m li menm jan. rete. Pè Sal di m depi jou sa m te sipoze mouri se bon Bondye l di m sa m ap sèvi a sèvi l fò. Li di m o li di m li genyen kòman yon anèks swa rnddh konsa ki Jakmèl ki enfòme l de enfòmasyon an li menm li ki enfòme l de sa li menm li pa gen de chwa ke pwoteje m se sa l fè pwoteje moun ok li son defansè dwa moun mwen pran tout sa l di m pou levanjil men kòman m pran ladan l epitou lè Pierre Espérance te fin pale ansanm avèk mwen Mwen retounen nan otèl la. Epitou li di Pyè tou, Fòk nou jwenn yon fòmil pou n pwoteje misye vrèman. Epi, Pyè remèt mwen bay chofè l, ki mennen m nan Bèl Lin, ki retounen m nan Bèl Lin otèl. Le premye jiyè 2013, a inè nan aprèmidi, Escrit, Chofè Pierre Espérance vin chèche m nan otèl la pou yo pran direksyon rnddh avè m. Lè n rive nan rnddh, Pierre Espérance remèt mwen bay Marie Yolène Gilles, Marie Rosie Auguste Dicena. Donk, Pierre Espérance di m, mwen mèt soti avèk medam yo, yo pral fè m rankontre avèk yon moun. Machin nan pran direksyon Bisantnè avè m. Men, depi yè nan rantre machin nan, mwen wè plizyè inite te pran kadriye anba a. Mwen wè Idmo, Simo, BLTS, anpil, anpil, anpil polisye m te menm wè bri anba a. Pandan m desann machin nan, m ap pase sou yon ti wout ki kòmsi yon ti semi-teras, sinon lakou, pou m rantre nan kare jij lan. Lè sa a, swa ke ou te nan RCH 2000 oubyen Zenith, mwen tande plizyè moun ki gen ti radyo nan men yo, plizyè ti radyo k ap pale de arestasyon Chèf Zondano ki an dirèk sou radyo. Rete. Mwen vire, mwen vire tèt mwen paske yo di m pral wè yon moun m poko wè moun yo di m pral wè a. Epi radyo yo ret ap di yo arete w. kap pale de arestasyon m la mwen menm gen pa wè m pran nan mwen m pran nan mera epi mwen vire mwen vire gade m ale pou m fè m ale pou m kouri Rete. lè m ale pou m kouri tout dyòl zam ki gen anba pwente sou mwen Rete. ok wi tout dyòl zam ki gen anba pwente sou mwen paske se yon bagay ki gentan prepare ki gentan yo gentan kadre tribinal la se tankou lè se tankou lè yo pral pran yon teworis. Rete. Epi se Théus ap pral pot tèt li vini. Dobenem nan kare jij enstriktè Pierre Maximin. Pierre Maximin. Uhmm. Ki te jij enstriksyon alepòk. Lè m rive devan jij lan, epi li di m chita. Mwen chita. Plis pase 20 polisye de diferant inite kite espas lakou a, yo antre nan koulwa a kounya la, yo gonfle nan pòt la. Sa vle di pa gen fason si m ta bezwen kouri pou m kouri. Yo tout yo nan tout koulwa a gen radyo nan men yo tou m ap tande pale de arestasyon m alòske mwen poko jij poko tonbe m. Alo w la? Ya mwen la mwen la. Kounye a, jij Pierre Maximin di li gentan twò ta, mwen p ap kapab rete twòp. Mwen rive devan jij lan, li te gentan dezè trant nèf. nan apremidi. Se yon dosye jij la tap tann pou l te emèt manda depo l. Ok. Se yon dosye l tap tann vin jwenn li pou l te emèt manda depo a. Lè m rive devan jij Pierre Maximin, li mande m kòman m rele. Mwen di l mwen rele Shelson Sanon. Li mande m moun ki kote m ye. Mwen di l se moun Jakmèl. Li di m ki pyès ou gen avèk ou ki kapab pwouve m Ke ou se Shelson Sanon. Mwen rale kè li kondui m mwen montre l. Epi li di m monchè m ap mete w yon kote pou m pwoteje w. Li pa poze m okenn kesyon ankò. Marie Holane Gilles adwat mwen. Marie Odile Auguste Lucena a goch mwen m nan mitan yo. Rete. Kòm si yon moun ki akonpanye de 2 avoka ki pral defann yo ki piblik. Se konsa l te ye. Kounye a lè men menm li di pwote mete kote pwoteje m nan m poko fin konprann klè sa sa vle di. Mwen tande l rele Apena. Sa vle di Apena se yon Se bon, son e bon ekip polisye ki rele Pepin ki nan anndan menm APENA a, Administrasyon Penitansyè a, ki fè transpò tribinal. Se yo menm jij la gentan rele pou demen. Lè l di sa, m gentan wè son arestasyon. Kounya m mande Mario Lènvil, sa k pase? Apa se nan prizon yo mennen m? Se lè sa m pral konn kote m dab mèt vre. Men lè l di m non, w pa bezwen enkyete w, e e, Ou pap rete nan prizon map fèmen nou pral fèmen to kanapevè ou pap rete nan bagay ou pap rete nan prizon devan jij la li te dim sa e li te menm fè demand a jij Pierre Maximen pou kitem kanapevè paske li te konn sak ta pral fèt la sepandan li pat janm chita prepare anyen avèm. M pa gen anyen m ka repwoche kont li nan monte dosye sa a. Li pa t rele m, li pa t, li pa t, m pa t janm chita devan l pou l te gen kontinans sa a. Men sèlman, m pa konn pou ki rezon, se li menm Pierre Espérance te fè mache avè m. Ni al devan notè a, ni mennen m tribinal la avèk Rosie. Yo pran direksyon Penitansye Nasyonal ansanm avèk mwen. Mwen rive Penitansye, li te gen 8 è, li ta pral fè 4 è nan aprèmidi. Paske lè jij la fin di l pwosede arestasyon l, yo te mete m nan yon gadavi nan tribinal la. Lè m rive penitansye, avan menm ke yo fè depo pou mwen, Pierre Esperance gentan rive nan penitansye nasyonal. Misye pote yon kopi nan dokiman ban mwen, li di m sèvi petite sa pakè, si se pa sa m ap pase tout vi m nan prizon. Talè talè an nou rete sou sa. Pandanw rive nan prizon an di Pierre kiyès ki pot dokiman ba ou? Pierre Esperance an pèsòn. Pierre Esperance pote yon dokiman ba ou li di ou pou etidyel pa kè sinon wap pase tout rès viw nan prizon. Kisa te nan dokiman sa? Anndan dokiman sa yo mete mwen menm Shelson Sanon kap pale paske li te gen pyès mwen nan menl mis mwen nan dosye a. Nan rapò sa a, nimewo kat elektoral mwen ladan li, tout enfòmasyon pèsonèl a mwen menm yo te nan dokiman sa a. Dokiman an di ke mwen menm, Shelson Sanon, mwen se anfan sòlda de Joseph Lambert ki e deveni elèv frè Karouli, Joel et Jackie Karouli. Dokiman an di ke Joseph Lambert rekrite m nan pote dròg pou li avèk egzekite moun pou li depi lè m te gen 11 an. Li esplike mwen pote yon bagay, men m konnen jis la menm paske m pa pèdi tan m etidye bagay sa paske chak fwa m gade li fè m tèt fè mal. Moun ki li l konnen l ke mwen. Paske lè m gade l, mwen wè se mwen menm ki gen sinyati m anba bagay sa, li ban m anpil pwoblèm. Paske se pa yon fo sinyati, m pa ka di se pa t nèg ki siyen l, se mwen ki te siyen l vre. Chak fwa m gade l mesye Teriel, li ban m pwoblèm, mwen pa menm an mezi pou m rakonte tout sa ki ladan l. Chak fwa m gade l li domine m e dlo koule nan je m. Sèlman an rezime, dokiman di ke mwen se sòlda Joseph Lambert, mwen se sòlda Edo Zeni, mwen se sòlda lè frè Karouli, mwen konn pote dwòg pou yo, m konn tiye moun pou yo. Malerezman se sa ke mwen te poze siyati m sou li nan dokiman an. Ki pa t gen anyen pou wè avèk azil politik ke mwen menm Pierre Esperance te ofri m. Kounya sa w fè lè w wè se sa k nan dokiman an? Mwen pot ko, mwen pot ko janm ouvèl devan misye, mwen kenbe l, paske dlo nan jem, epi tou li dim kenbe la, men kisa pou w di pou libere. Mwen ale yo te mete mwen nan yon selil de pwoteksyon ki rele Hal Sèd. Se te la ki te gen moun fonksyonè leta, tankou gwo antrepriz, gwo òm dafè tou. Ok, ann pa site non, ann rete nan ka pa w la patikilye. Donk, kounye a yo mete w nan selil de pwoteksyon, dokiman ki Pierre pot ba ou a, ke w lè w gade l, ou wè l gen tout detay ladan l, kòm kwa w te tiye moun, etc. Ou se sòlda Joseph Lambert, Edo Zeni, Le Kaoli, ou konn ap bwote dwòg pou yo. Kounye a, kisa w pral fè ak dokiman sa a? Se pandan map se pandan radyo ap li dokiman an map mwen menm map li dokiman an tou map aprann sa ki anndan dokiman an epi jij lan dite premye jiyè le le 3 jiyè jij lan ekstrè m lè jij lan ekstrè mwen e Pyè Esperans tou banm avoka tou ki se mèt Maryo Bovwa map pwofite lè li te vin wè m nan premye jou pou dokiman mèt Maryo Bovwa te vin te akonpanye m. Map raple n Mario Beauvoir se nèg sa te nan konplo pou te bay Jovenel koudeta a. Donk se avoka sa a epi nèg nou te pran pou moun serye. Ou wè peyi sa, yon peyi difisil. Mwen m te pran mèt Mario Beauvoir pou moun serye. Eben, se nèg sa ou di te avoka ou. Ann vanse. Kounye a yo ba w mèt Mario Beauvoir kòm avoka ou. Se li menm Pierre Esperance te ban mwen kòm avoka m. Epi pandan ke dokiman nan men m, map Li rive dokiman an map veri map gade li byen li banm pwoblèm mwen mwen mwen rele avoka paskel te banm kat li mwen rele avoka mwen di men non ou ou se avoka mwen menm mwen pa konn anyen nan dwa dokiman di kem fè krim Pierre Esperance di mwen pou mwen etidyel pa kè pou mwen di jij lan pou mwen di jij la sak ladann yo janl ye a si se pa sa map pase vim nan prizon. Ki sa w ka di m kòm avoka m? Li di m, Wi, se grenn bagay pou w di k pou mete w deyò kote w ye a. Si se pa sa, w ap pase tout vi w la a. Rete. Wè, se sa mèt Mar, mèt Mario Beauvoir konfime sa Pierre Espérance te di m nan. Epi, nan mèkredi, m te arete lendi premye jiyè 2013, mèkredi 3 jiyè 2013, mwen rive devan jij lan. Mwen di. Majistra, Mwen vle fon ti pale avè w paske m kwè ke w se yon pè de fami. Li di m, Se jij la ki la a. Epi, lè lè m te ke m. Ok, Maryolèn Jil te gentan la ankò. Li te ke m, li di m, Di w pa p pale devan jij sa a paske se zanmi Lanbè. Rete. Epi, Wè. Ti Bill di w pap pale devan jij sa paske se zanmi Lanbè e li gen lòt avoka nan kabinè li ki ki se yo nan menm kabinè avoka Lanbè se mèt Jwafen epi tou li menm li nan menm kabinè avèk nèg la li di mèt Bouvwa kisa w di nan ka sa li di non misye pap ba w jistis misye ap kondane w pèbetite e ou pap janm wè fanmi w ankò pa pale devan l. Epi, se yo k ap mennen m. Se yo k ap mennen m. Mwen di, Bon majistra, avoka m di m ki sa m pale devan w, donk m p ap ka pale. Jij la di m, Shelson, mwen santi nan ki sa w pran, m konprann sa k pase a, ban m verite, si pou m lage w, m ap lage w. Mwen menm mwen konprann se yon pyèj, mwen di, Majistra, m p ap ka pale devan w. Ou tande? Epi dosye a pral trans, dosye a pral transfere devan jij Lamar Belizaire. La gen yon lòt presizyon pou m pote pou ou ankò avan ou ta poze m yon lòt kesyon si ou pèmèt mwen silvouplè. Non, mèt vanse monchè. Se lemonnantye t konekte la kap swiv ou apa. Depi, depi lò ke mwen antre nan penitansye nasyonal, Pierre Esperance pase enstriksyon fòmèl pou yo pa resevwa vizit fanmi m pou mwen sou fòm ke pou yo pa asasine m pou yo pa anpwazone m. Wi m te tande vèsyon sa a. Sèlman rnddh ki ka vizite m oubyen anbasad amerikèn. Rete. Ok. Talè, talè, talè. M pa ka. Talè, talè. Son gwo bagay ou di la a wi. Ou di depi lò rantre nan prizon Pierre Esperance pase lòd Talè banm repran sa pou tout peyi a tande byen Ou di ke depi lò rantre nan prizon Pierre Esperance pase lòd fòmèl pou ankenn manb nan fanmiw pa vin wèw nan prizon Sèlman manb rnddh oubyen anbasad dèzetazini? Wi Ohh Ann vanse non mèt vanse Faksyon Faksyon sa a pral leve. Se aprè anbasad Lèzetazini vin rann kont ke mwen pa sa ke Pierre Esperance te di an, e di tou yo leve sanksyon an. Yo pa t janm ban m aksè. Yo konn bay prizonye aksè a telefòn pa lafanmi yo, men mwen menm, sèlman responsab prizon an ki konn ban m apèl e m pa ka rele lòt moun ke Pierre Esperance gen Maryland yo. Si m ta mande l yon apèl, li tou konpoze nimewo a pou mwen. Pandan konbyen tan? M pa konn si w se vilpye oubyen si m pa konnen si oditè yo se vilpye. Non, ou kòrèk monchè. Tout moun ka rele moun ke yo vle, men mwen menm, eksepte mwen menm, si m mande yon apèl, se sèlman direktè privan ki ka ban mwen l, epitou se li k ap tou konpoze nimewo a, swa Lèlèn, swa Pyè. Men kijan l te ye. Donk, lè m vin pral, se pandan m nan prizon an m pral konprann sa yo rele kidnapin, paske m pa t konn bagay sa. Pou mwen menm, si w ta mande èske m te kidnape, m ap di w wi, m te kidnape pandan dis an. Kounyela a, ann rete, ann kontinye. Se ki lè ou pral kòmanse konprann pi klè se nan yon konplo ke w pran? Se aprè konbyen tan? Mwen pral konprann ke m pran nan yon konplo aprè 9 mwa. Mwen Kòman? sèke pa konprann ke m pran nan konplo, men m pral, mwen konprann ke m pran nan konplo. Men depi, depi lò m fin arete, mwen wè Jojo ap, ap di m, etan ki avoka m, l ap di m bagay ki pa sa, e m gen prizonye ki ap, k ap ouvè je m, k ap ban m konsèy. Lò, lò di, Konsèy non, a non, non, pase, non, men m talè, konprann. to pa ale vit, paske w konnen la, s on dosye sansib n ap manyen la, frè. Wè mwen menm, Ou wè. Ma vi an peril pou dosye sa. Nèg atake m, yo ban m anpil presyon konnen. Lè w di, lè w di Beauvoir ap di w sa k pa sa, tankou ki sa konsa? Bon, Beauvoir ap di m pou m rekonèt ke m tiye moun pou lanmè, pou m rekonèt ke m tiye moun pou ede, pou m rekonèt ke m pote dwòg pou yo. Paske pral gen bèl istwa lè n pral rive nan anbasad ameriken. Wi, paske la fò nou klè, fò n konprann, fò nou di bagay yo dwat, fò nou klè. Mentnan ok, sa vle di ke ou pral, ki lè lè w fin konprann ke Mario Beauvoir pa nan enterè w, ki sa w pral deside ou menm aprè 9 mwa? Ou vin konprann ke ou pran nan yon petren tout bon, 2 pye w antòtye, ki sa w pral fè kounye a kòm aksyon? Depi sou depi sou 2 a 3 semèn, mwen wè m pran nan konplo, mwen rann kont ke m pa gen avoka men malerezman, fanmi m ap monte desann devan penitansye nasyonal, prizon Kwadèboukè, Akayè, men m konnen yo pa ka konnen nan ki prizon ke m ye. Vwa moun yo ta wè m. Egal la, malgre m konnen ke m pran nan konplo, men pye moun yo pa ka soti sou kou m paske m pa gen mwayen kontak. M pa ka kominike. Avoka m pa pou mwen, li pa avoka mwen, se avoka Pierre ke li ye anfas Lambert. Ou wè m di w, kote tout moun yo site yo, vrèman moun ke yo bezwen rele Joseph Lambert. Mwen pral konprann sa pandan m nan prizon paske Pierre pale avè m. Mwen te met Pierre nan sitiyasyon difisil pou l esplike m sa dosye a ye. Paske m te menase l. Mwen tèlman, mwen menase misye, gen kote m joure Pierre, mo ke m pa konn repete, fanmi m kapab di sa, m bon nèg, m bon delenkan. Mwen di mwen oze di Pierre mo sa yo, m sezi wè yon granmoun san wont konsa l pa fache. Ok. Li di m se gwo mo. Talè, talè. Avan n rive la, paske ou konn dosye a. Se pa de moun ki branche la. Eeee, ok. Kiyès ki di m mande m sa la? Bon, wi Morvan, misye ta renmen konnen, misye branche la. Misye di ke mande Shelson kote. Mwen salye Morvan. Mèsi, l ap tande w. Misye di mande Shelson. Kote madanm li te ye lè yo te arete li a? Donk eske madanm ou Ayiti la oubyen ki kote madanm ou ye lè yo te arete w la? Lè yo te arete m nan, madanm mwen te lakay mwen Montay Nwa. Touswit li tande bagay sa, li vwayaje, li pa t gen viza, li aranje l avèk fanmi l, li travèse Brezil avèk tout yon timoun ke m te gen avè l. Ok. Sa di, touswit apre arestasyon w, madanm ou panike, li tou kite peyi an? Mwen arete Mwen arete premye jiyè 2013, madanm mwen vwayaje 17 jiyè 2013. Bon, alò kiyès nan madanm yo? Paske ou gen, e pa yon sèl madanm non ou te gen, ou te gen 2? Ou gen 2 manman pitit? Men sa k pase. Ok, men sa k pase. Se manman pitit, se manman ti gason m lan ki te madanm mwen. Pitit, pitit fi m, se t yon mennaj ke m te genyen, jèn ti gason 17 an. Epi tou, ki ansent ki pati sou rezidans fanmi l Ozetazini. Ok. Nou pa t gen tan, nou pa t gen tan ap viv nan yon menm chanm kay ansanm pou n travay. Donk, se konsa, pitit mwen pral fèt lè m gen 18 an. M fèt, m gen premye pitit mwen ki fèt Nouyòk. Oh, e sa t fè premye ti fou la pral fèt Nouyòk? Kontrèman a nèg Ayiti ki di se yo t bay pitit yo manje. Nan vin. Sa, men pa gen bagay konsa. Pitit ki malèz pase yo. Nan vin sou sa. Mentnan, an n kontinye. Ou pral vin konstate ke. Ok wi. M te gentan pote presizyon. M di w nèg isi blofè anpil. Nèg la, timoun misye pa an Ayiti non. Epi nèg yo di w se Pierre ki bay pitit misye manje a madanm ni. Pa gen pwoblèm mesye. Kenbe la. Peyi a kwè nan nou. Bon bagay. Kontinye mesye. Bon travay. Ann vanse. Kounye a lè w vin konstate ke ou pran nan w petren, avoka a pa ap defann enterè w, kisa w pral pran kòm desizyon? Ok. Lè mwen vin aprann, mwen vin konprann ke mwen pa gen avoka, se Pierre Espérance ki gen avoka anfas Joseph Lambert. Tout lòt moun yo m di w se yon lide paske yo se alye Lambert tout fè yo te pran nan bagay sa. Paske yo se alye Lambert, y alye Martelly. Men veritab enmi an te Joseph Lambert. Ok. Tout lòt moun yo te yon lide menm jan men menm yo fè m fè pon an. Men lòt moun yo te yon lide yo pa t ap pran Lambert pou yo te kite yo. Ebyen, lè mwen menm kisa mwen te vin deside fè, mwen deside rantre an kontak ansanm avèk anbasad amerikèn, mwen eksplike l kòman yo vyole dwa m dabò. Paske premyeman m ap eksplike w de tretman ke yo ban mwen an mesye Theriel Thelus e ke se bagay ki tris pou w ta wè imaj sa yo, men malerezman moun pa t ka wè l e m pa gen aksè a telefòn alepòk pou m te fè l. Yo mete chèn nan pye m, chèn nan men m. E chèn ki nan pye m nan al pase nan pa san pantalon m. Rete. Ok, tankou lè w al pran nenpòt teworis. Yo mete m nan yon ti kacho, yo mete m nan yon ti kacho nan prizon Akayè, pandan tout moun ap di mwen penitansye, mwen Kafou, mwen Kwadèboukè, m ap tande radyo, m pa gen, m pa gen aksè a telefòn pou m pote demanti, pou m ta enfòme ki kote m ye. Yo mete senk polisye devan pòt mwen an sèlman. Si tèlman yo di m m s on eleman danjre, m vyolan. Se sa yo te di tou. Yo di m. Se sa yo te bay nan medya. M s on gwo chèf gang ki danjre, m vyolan. Men, polisye yo pa egare, yo wè s on nèg saj. Mwen bliye m pa t salye polisye yo. E, w a ban m on ti tan pou m salye yo lè m fini paske polisye yo te byen trete m lè yo te vin wè e pa t on bandi ki bò kote m. Ann rete. E se listwa dosye w la ki plis enpòtan ke tout lòt bagay nan mond lan. Wi. M espere ke yo konprann mwen paske nan jan m te antre a m pa gentan salye yo. Mesye Apenao, m eskize m devan nou paske nou byen trete m anpil e nou te konnen ke m pa t on bandi. Nou pa t janm ban m tretman gang apre ke tou anbasad amerikèn te vin entèveni paske anbasad la te bay lòd pou trete m byen tou nan prizon an. Ann vanse. Kounyela a, sa di yo ba w kalite trètman sa, chèn nan pye w, chèn, chèn nan rive jis nan senti w, kòmsi w se yon gwo bandi, kriminèl notwa, tèt chaje, e alòske se ou menm ki te siyen lèt kondanasyon san w pa t konnen. Wi, se konsa. Okontrè, okontrè, gen yon bagay nan prizon an ki rele izolman. Se pou moun ki, se pou bandi ki danjre anndan prizon an, k ap tiye moun anndan prizon an, k ap fè gwo zak ankò anndan prizon an. Epi, Se moun sa yo plas an izolman. Mwen menm nan seli ke yo te mete m nan, li te tou an izolman, m rantre nan prizon tou izole. Tou nan izolman tèlman yo fè m pase pou yon moun danjre. E lè gen vizitè ki antre anndan prizon an malgre m anndan se li yo minote m. Rete. Wè. Yo ouvè selil la yo minote m. E Pyè Esperans te gen polisye malerezman ki pè pou l pa fè ranjou ke yo ki te konn ap pran lòd nan men li pou ap egzekite yo men anbasad la fin entèveni yo fin yo fin yo fin konnen kiyès ki chèf zòn sa non bagay yo te vin chanje. Ok bagay yo kòmanse vin chanje men ki pral pozisyon On nèg tankou Jean Charles Moïse ke w t ap travay ak li, ki te okouran w ta pral rankontre ak Pierre, ki ta pral pozisyon misye nan dosye sa lòske w anndan prizon w fèmen? Mèsi. Lè mwen premye gen aksè avèk telefòn se te nan ane 2014 e ke mwen rele Jean Charles Moïse, li reponn mwen mwen rele l li pa reponn, mwen ekri l mwen di l chèf se Shelson Sanon epi Touswit, li reponn mwen apèl la, li retounen m apèl la, li di m sa k pase èske w libere? Mwen di men non chèf, ki moun ki pou fè demach pou mwen, kòman pou m fè libere? Li di m m ap voye kote w. Epi lè l di m l ap voye kote m, mwen di men kòm ou pa konn kote m ye? Li di m nan ki prizon w ye? Mwen di lè sa mwen gentan pa Akayè, m gentan retounen Penitansye paske yo transfere m anpil. Li transfere m anpil sou pretèks ke pou m pa gen lokal kote m ye a e kòmkwa ke mwen se yon nèg ki ka kraze prizon. Konprann? Yo fè m pase pou yon moun ki gen gwo mwayen ki ka kraze prizon nenpòt kèl moman. Yo fè m pase plizyè prizon nan ti kal tan. Detanzantan yo transfere m nan yon prizon. Se sa k fè m fè m fè Kafou, Penitansye, Kwadèboukè, Akayè. Depi m pral gen yon ti tan yo fin transfere m jis pou yo pa kite m gen kontwòl espas kote m ye yo. Ok. Kounye a li di l ap voye wè w. Èske l te voye wè w lan? Li di lap voye wèm, kisa ke m di, dat lèm gade m wè se yon transfè, se yon transfè bon ka e kam transfè ke m resevwa nan prizon an ki fèt sou yon sitwayen, sou non yon sitwayen ki rele Gérald Abel. Gérald Abel sa, Gérald Abel sa se yon nèg ki ki jere la zafè lajan pou Moïse. Nenpòt moun Moïse ap bay yon lajan, l ap voye w kot Jera Labèl. Ou tou met misye afè deyò, tou met afè misye deyò wi la. Se Jera Labèl ki jere dosye pou misye. Donk ou pral resevwa yon cam transfer sou non Jera Labèl. Sou non Jera Labèl kote ke misye voye yon afè de 50 mil goud pou mwen anndan prizon an. Ò se pat sa ke m te vle, se pat sa m te bezwen nan men Moïse. M te bezwen pale avè l pou m te mande l Nan kisa nan kijan l ka regle m kijan l kapab ede m paske m pa vòlè m pa tiye moun m pa fè kidnaping mwen se pwòch li e se pa nenpòt ki pwòch mwen se youn nan moun ke Moïse fè konfyans anpil anpil te fè konfyans anpil anpil donk si l ka mete w sekirite rapwoche l m panse sa e dotranplis se pwòch paske Moy pa pran apèl fasil Li retounen voye yon transfè ban mwen ki te 25 mil goud. Mwen retounen l m pa pran l. Paske sa m te bezwen se te pale m te bezwen pale avè li. Dezyèm fwa l voye yon 25 mil goud pou ou retounen l ou pa pran l. Paske l te twò piti oubyen ou te pran 50 mil la. Bon Mwen mwen retounenl mwen pa pranl se pa paskel trop di se paskem bezwenl poum pale avèl. Oh sa di chak ou rele misye li pa vle pale avè w se yon ti kòb li voye ba ou pou l ka tou di w pa rele l ankò. Wè epi tou epi tou lè chak chak kòman wap rele l li di monchè kòm prezidan map mete w deyò. Hein? Lèl prezidan lap mete m deyò. Oh. Ok? Se sa Moise di m, malezman mwen menm mwen oblije tounen kòb la paske Gen plizyè fason Moïse ka ede m. Li gen avoka. Li gen plizyè avoka ki nan ekip li ki konnen m. Se li k fè yo konnen m. Majorite moun ke m konn nan politik se gras a Moïse ki fè m konnen yo. Mwen te panse m t ap jwenn yon trètman ki mye ke sa. Men, apre liberasyon m nan, m pral padone Moy tou. M p ap di sa, Moy si w ap tande m la. Talè, banm fon presizyon pou nèg anba live lan ki petèt pa tande byen. Misye t ap di w o depa, se nòmal kòm prizonye li pa t gen li pa t gen aksè ak telefòn. Donk aprè 1 an Nesly Lambert, paske epa se ou gen Lambert nan non nan papa, fò w tande byen ok, donk misye pa t gen telefòn o depa, men aprè 1 an danprizònman kèlkeswa prizonye la yo fè yon jan yo pale a moun. Donk fò w pa fè sa papa. Pa kreye konfizyon ba lav la. Ann vanse. M fè 9 mwa m pa ka pale a pèsòn. Sèlman Pierre Esperance e Marie Hélène Gilles. Kòrèk. Epi, mwen panse ke Moïse te ka ede m mye ke sa. Bon, men kote m te rive, m te di w, apre liberasyon m nan, m vin padone Moïse. M vin padone Moïse. M toujou di tout moun mwen pale sa, mwen te di, bon, mwen menm, m pa gen dwa janm pran kontak ansanm avèk Moïse, e se sa k fè m rayi politisyen. Ebyen, mwen vin aprann yon bagay, yo fè m pase pou neve Joseph Lambert. Se sa ke yo di, yo rapòte Moïse, ke li te leve Joseph Lambert, ki sa Moïse vin fè kounye a li menm? Se pandan m libere a m konn sa. Yo di m se pitit grand sè Joseph Lambert. Prete! Lè, se sa yo di Moïse kounye a. Moïse li menm pou l pwoteje tèt li, li vin pran m kòm, kòmkwa ke se bò espyon k te bò kote l paske li. Kòm espyon k te bò kote l? Wi. Eske n tande koze? Eske pa Moïse konsidere m egal la m te ka mouri, mouri m remouri ankò mwen pa t ap janm ede l. Se sa k fè m padone mwen. Ok, ann vanse. Eske n tande koze? Sa vle di nèg yo gentan fè Moy kòmsi Yo pwograme l. pwograme Moy pou di misye se pitit sè Lambert. Podyab nèg la wi. Wè, yo di manman m se, wi. Yo di manman m se grand sè se grand sè Joseph Lambert sa vle di mwen se ti neve Joseph Lambert. Nèg isi frajil. Nèg yo frajil. Kounya uhmm. E kòm e fòk yo eskize mwen kòm m pa vle kòm senatè a fache avè m deja li ke mwen menm m pa gen rapò avè w men misye tap li tap premye bo gason misye gen nan fanmi l. Ay tout moun m konnen nan fanmi an ay moun. Non e pa vre Wenceslas pa Wenceslas pa papa mal. Ok ann ale papa wap fè dezòd. Men li k miyò li k miyò. Wenceslas pa mal ann ale. Mentnan lòske aprè tan sa w fè nan prizon transfere w isi pa la etc. Eskew pral rive yon moman, paske se Mario Beauvoir ki te avokaw, se Pierre ki te baroul, eskew pral egzije pou gon lòt avoka oubyen sou konbyen tan ke w te finalman wè yon jij, ou pat janm wè jij ditou? Mwen te wè jij, m te pase devan jij Bernard Sainvil, lal mennen ankèt Jakmèl, tout sa w jwenn yo, l jwenn yo tou. Non men poukisa li pat janm fè demach, poukisa li pat fè demach pou te libere si li te jwenn ke ou pat fotif? Pandan, pandan jij Bèna Senvil pral rann òdonans, tande m byen, e m vle oditè yo tande m byen, pandan jij Bèna Senvil pral pare pou l jwenn pou l rann òdonans nan afè sa a, li te vin pran pwomosyon l t al dwayen. Epitou, Mesye Theriel Thémis e oditè yo k ap tande m la, Dosye a fabrike, li konstwi nan manti e menm anndan tribinal la gen manti ki fèt anndan òdonans lan gen bagay yo pa mete. M pa konnen pou pwoteje kiyès. Paske m pral di yon lòt bagay la ki, monchè, ki trè trè trè trè grav pou lajistis ayisyèn. Gen de bagay grav ki pase anndan tribinal la, mwen sezi m pa wè yo nan òdonans sa a. Ban m pran l pou ou Mesye Thériel Thémis. Mwen fèt nan ane 1988. Genyen yon tèren ki achte pi blen an 1900, ki achte li an 1973. Manman m te gen setan, paske manman m fèt an 1967. Gen yon kay ki konstwi sou tèren sa a. an 1977. Premye pitit manman m pral fèt an 1980. Yo fè mal la mal. Kòman ke yo fè mal la mal? Yo mete se mwen ki t achte tèren sa an 1973, pandan m fèt an 1988. Alòske w pa t ko fèt. Yo mete se mwen. Manman m pa ka fè pitit non plis. Non sèlman m poko fèt, e manman m pa ka fè pitit paske manman m gen 5 an. Rete. Yo mete se mwen ki te konstwi kay la an 1977. Yo fè kout gidon. Kounye a, lè mwen menm mwen di, o, majistra, men, s on kay ki egziste, ki gen yon rezèvwa ladan l ki plen tèt mò. Tande byen wi! S on kay ki plen tèt mò kote ke genlè se moun ki konn disparèt, yo konn al tiye moun nan kay sa a. Yo antere yo nan rezèvwa a. M pa konn ki moun, kòman yo pase, yo pote dosye sa a devan jij lan. Kounye a, lè men menm si l ale devan jij lan, mwen di, Majistra, èske w ka tande manman m silvouplè? Èske w ka wè grann mwen ak granpapa m ki ankò vivan? Tèren sa a achte an 1973. Manman m te gen setan wi. Si manman m te gen setan, nan lè manman m te gen setan, ki laj mwen menm mwen ta te genyen pou m ta achte yon tè? Pouvi ke pandan manman m pa ka fè pitit pou l te gen setan. M poko janm tande yon moun fè pitit a setan. Menm ke m ta pitit manman m lè l te gen setan, m ta gen, m te ka gen kèlke mwa.